Gade boujwa santi yo vòlè pou pèp malere ya. E sa fè nou di a la polis e sèvi e pwoteje yo ye. Si yo baw kòb pou tire sou pèp la, nou menm nap fè gè sivil nan peyi ya. Si yo baw kòb pou maltrete pèp la, jèn gason nan lari ya, anben nap pran boutèy, nap met dife, nap fout on kout boutèy a dife nan mounda yo, paske nou pa nan kaka. Paske lè pèp la tap pase mizè, li tap prale, li te nan grangou, tande bagay wa map pale, li te nan grangou, anben nou pat janm jwenn on polisye kal tire sou Ariel Henry, ni sou Andre Michel. Anben nou di polisye yo nan gèt marenn yo, Depi yo kontinye ap tire sou nou, n ap fè gè sivil nan moun nan yo. Paske nou pa nan kaka, lè pèp la grangou, nou anraje. Kèlkeswa bèt ki lach, gade lè yo nève y ap mòde. Sa vle di tout moun lèf, leve kanpe, dechoukal ye. E tout pèp k ap fè dechoukal la ka Ariel Henry, dechoukal la p ap janm fini. E sa vle di tout moun alaso alaso, sa ki mouri sa pa ra yo. Pwofèt, ou Pwofèt, Pwofèt ou di gè sivil la kisa nou pa al afwonte lapolis? Masisi a. Banm di w, nou pa gen zam nou menm. Men si lapolis la li menm li kòmanse ap tire sou nou, N ap pran manchèt la, n ap rale, n ap file l de bò, epi n ap met grenn nan bouda nou pou n goumen avèk yo. Avèk wòch nou, avèk wòch nou, avèk boutèy nou n ap kase tèt yo, paske nou pa nan kaka avèk yo, paske se grangou a pa dous, mizè a pa dous. Grangou a pa dous, mizè a pa dous, paske gen yon pil jèn gason k ap pran bal, Gon pi jèn gason kap mouri e lèl te nan grangou pa gon ken kaka lapolis ki tap tire sou gouvènman an sa vle di tout moun se mouri li ye pou nou jwenn libète pou peyi a. Wi medam e mesye sitwayen sa ou sot tande la li pa lòt ke pwofèt bèje nan moman aktyèl nap pale a ebyen pwofèt bèje anba kòd lapolis kwaze pwofèt la kap sòti kay izo Nan vilaj de Dye nou pa bezwen di ou ki kantite menòt ke pwofèt la li menm li pran, enben nou konnen pwofèt Berger ki li menm kanpe anfas gouvènman Ariel Henry a, sitou nan dechoukay ki te fèt dènyeman yo, nou gon ti bout videyo nap envite ou gade li, enben medam e mesye nan moman nap pale la a pwofèt Berger misye anba kòd, anba kòd, anba kòd e lè nou di anba kòd la wi lapolis arete misye nou sot ap gade la a nan yon Piblikasyon ke paj ofisyèl pnh la fè, kote yo konfime Pwofèt Bèje pou kouwè lap pale la a, ebyen misye anba kòd. Ebyen medam e mesye nouvèl la li gaye tout moun deja okouran ke Pwofèt Bèje misye deja anndan 4 an miray pral gen pou pase kelke jou e pral gen tou pou bay eksplikasyon vizit li oubyen kisal sot fè anndan Vilay de Dye baz 5 segond kap dirije pa Izo E donk se sa, epi tou lòt enfòmasyon nou pote pou ou anndan videyo sa a, nou pral envite ou a gen detay sou e baz Team Abèy ki se alye baz 257 e anndan baz medam sa yo gen anpil gwo otorite ou pa ta panse ki gen fanm yo anndan baz gang sa a, kap sedwi gason epi pou fen e baz 52 157 kidnape yo donk se sa baz sa yo yo menm yo reprezante enben pami medam ki nan baz sa te gen Kimberly ki deja anba kòd genyen atis Kassoumi donk se pa nou ki dil nou pral fèw tande Morvan ki pral ban nou plis detay konsènan baz team abèy alye baz 257 nan petyonvil mòn laza. Sa yo a eto peti chan. Gen ken jou dcpj. Sa yo a eto peti. Mwen tande m pap travay epi map peye kay New York. Mwen tande mwen pap travay epi map peye kay Miami. Mwen tande mwen pap travay epi map finanse baz Timabey. Ti mabèy se team ki gen medam te tchòvil yo kap tchuip kap manje lajan kap bwè lajan yo pa konn kot kòb soti pou kisa yo are tope ti chèf kounya m di nou se nan studio m ye m pral soti mizik mwen mwen menm m pral soti mizik mwen sou gang ayiti yo mwen menm medam mesye ti mabèy ti mabèy medam mesye son team fanm ki genyen nan petyonvil o menm titre ke Baz 257 olye ke yo rele tèt yo madanm baz madanm gwoup gang baz 257 yo men yo rele tèt yo team abèy pami yo gen kimberly ladan pami yo gen kassoumi ladan pami yo gen fanm jeff ladan pami yo gen madanm gen madanm ti chèf ladan ki gen kay menm ke ti chèf ap peye kay tout lèzetazini damerik Epi pwogram medam sa yo se moute etazini peye pa baz 257 ou konprann eeyy se pa de koze ki pa genyen isi non èske ou konprann se pa de koze ki pa genyen isi non map vin a bagay yo menm menm vye majistra pòtoprens lan youri chevry gen fanm ni nan ti nan ti mabèy men eta nou wè majistra pòtoprens lan te ye la youri chevry sa nou tap gade la eta nou wè vant li prèske tretre nan tè a. Si nap gade fanm fanm fanm youri chevri nap met 2 men nan tèt wi nan team abey ale di youri chevri se ton gro man bann dan baz 257 la ye monchè ooh nou wè youri chevri sa lèl tal simaye zam nan plato santral lèm te met dosye a deyò a nou wè si jovenel moïse ta aretel lèm te met dosye a deyò a sak fè vye jovenel moïse mouri mouri nan nan dèyèl ti vagabon met dosye youri chevri deyò pandan misye majistra. M sèl simaye zam anndan plato santral. Nèg yo ap rele anmwey yo menm pil galil sa yo premyè fwa yo wè galil sa yo devan zye yo anndan plato santral. Jis paske gon 7 fevriye k gen pou rive pou yo tout nèg yo kanpe pou yo fann peyi a anba katouch. Epi nèg sa nou gentan kite l chape l al sandodomengo. Wè jovenel son ti kokorat li pat ka pa mouri grapyay la nan konprann lè sa se pa nèg kap achte figi w kap vòlè palè nasyonal yo e pa yo menm ki fè w konn sa se John Colem Morvan ki fè w konn sa pandan w prezidan de la repiblik pandan galil yo youri chevri ap distribiye yo anndan plato santral. Epi m fè w konn sa malgre ou se yon prezidan tèt kale, m pa nan gwoup bandi politik nou an, men m fè w konn sa pou peyi a. Arete vagabon an? Jamè. Gon nèg ki di Morvan ou frape fò wi. Mezanmi, Poukisa yo aret ope ti chèf m pa konnen non poukisa yo aret ope ti chèf inosan mwen ye wi poukisa yo aret ope ti chèf paske m gen sè lòt bò a poukisa yo aret ope ti chèf paske map peye kay miami pandan m pap travay ayiti a. Map vale nèj e yon nèj san presedan paske bagay sa yo yon ti jan enève moun e sa yo de jou an jou nap mande de jou an jou nap plis renmen peyi nou a chak fwa ke nou pran nou pran yon rado nèj e. Sitou kòktèl ki genyen ki gen pou genyen wikenn nan. Lè sa nou vin plis renmen Ayiti. E se sa l ye, se sa l ap kontinye. E. Li pa konn doulè. Eh medam mesye depi m depi m di non dosye m gen kamera m ok depi m di non dosye ap vini poze nou min minis Bertho Dorcé medam mesye nou konnen ke ansyen minis sa ke te nan dwòg alepòk e finalman yo koupe viza misye e yo sanksyone misye tou. Misye pa ka moute nan lakou Lèzetazini Damerik. E minis sa medam mesye nan emisyon m yo nou konnen m te denonse gagòt koripsyon misye ap fè ak tout fanmi l. Misye tou mache avèk administratè li l al chèche yon reprezantan anndan finans tou mete la epi misye genyen nyès misye genyen Ingrid ki se nyès madanm ni. Misye pran lè Hyppolite, Didier Hyppolite e lòt frè Hyppolite la, youn nan yo ki renmen avèk nyès madanm ni, y ap fè fo fakti, fo fakti, o nivo de ministè de la jistis, yo gaspiye ministè la, gaspiye nèt, tankou nan semèn la yo ka di y achte kawotchou, yo kawot 50 kawotchou machin, e kòb sa yo fon jan pou yo falsifye tout, tout. bagay legal yo pou yo aranje pou yo moutre w ke kòb la depanse nan yon bagay vre. Yo gen pwòp garaj pa yo, se yon tèren nèg vòb yo. Ou konnen e vòb yo ki te met misye minis jistis. E se gagòt total, gagòt total. Finalman, en, medam, mesye, aprè denonsiyasyon, en sèten jij Walter m kwa, si m pa twonpe m, e mande pou baf, Brigad Afè Finansyè, anndan dcpj. Depi gen Brigad Afè Finansyè, gen Brigad Afè Kriminèl tou. Tande lè administratè Laurent, Laurent, gen yon sèten Laurent ki administratè. ministè de la justice pou yo tande li nan kesyon fo fakti, finalman pou yo tande tou les frères Hyppolite epi pou yo tande minis Dorcé. Bravo ak jij sa ki pran desizyon sa ke nou pase anpil mizè finalman, anpil mizè pou nou denonse vwayou sa ki rele Bertho Dorcé a. Bertho Dorcé medam mesye se pou yon nèg ki gen yon kè menm jan avèk mwen menm avèw. Ou konprann? E pou tèt sa m renmen Ayiti Kòtouni. Lè w tande m nan Ayiti Kòtouni la, w t ap tande m pase eklatman sosyal la. Ou t ap tande eklatman sosyal la ap fèt kanmenm. Èske w konprann? Epi m pase, ti mesye yo pa ka anpeche pitit yo, madanm yo gad YouTube la. Ou konprann? M t ap frape nèg yo la. Finalman, medam mesye, misye gen, nou konnen misye gen yon fo kè, l ap fonksyone sou li. E nèg sa yo se moute Lèzetazini al pran swen maten midi swa. Misye fè demach oprè de de anbasadè Ayisyen ki Washington nan, an palan de Brochit Edmond, pase se yon bagay fò fò nesesite èd leta Ayisyen via anbasad kote peyi kote anbasad peyi Dayiti ye a, se yo ki pou ba w yon yon lèt ki pou pèmèt ou fè demand viza imanitè sa a. Parapò avèk avèk avèk. avèk ti bwochit kap dil pa konn bagay konsa pa yo ki wè bwochit se John Colem Morvan kap pale enfòmasyon yo yo nou konnen yo èske nou konprann oken mwayen mèdam mèsye pou Bertho Dorcé minis dre de la jistis viza koupe poul te bezwen yon viza imanitè. Nimewo 1 prensip la se solisite leta ayisyen pou fè demand lan via anbasad kote li Washington. Se ke misye fè. E Brochit reponn favorableman. E menm gen lajan ki bay pou demand sa asepte. kòm anbasadè wi. Misye retrograde tèt li wi. E kòm si yon nèg ki komisè de polis ka asepte pou l vin, pou l vin ka asepte pou l vin enspektè jeneral wi. Èske w konprann? On nèg ki, e kòm si son nèg ki komisè de polis, ki vin pa chèf ankò, ki vin kite chèf, tèt chèf polis la, l asepte pou l vini enspektè jeneral. Se ke Edmond Brochit, kisa nèg sa pap fè ankò? Kisa nèg sa pap fè ankò? Èske w wè misye asepte retrograde l pou l vini anbasadè pandan nèg la te minis dè zafè etranjè? Se grav! Hein? E pi, medam, mesye, se achi grav. N konprann? Men nan ki sa moun yo ye? E minis sa a ki te fann madan radyo, nèg radyo ESF la? Ezawèd ki se voye l. Ki se voye yo vwayaje an Afrik. Yo voye vwayaje an Afrik ansanm. Misye misye konnen bwochi Dedmo kase madanm ni nan menm otèl wi men ti djòb phtk fè nèg yo sanwont. Èske nou konprann? Rete la mwen wè konsève djòb la. Nèg la e minis afè etranjè l ye l vwayaje avè w li kase w. Li kase w.